Mèdam mèsyè bonswa depi studio 18 lavwa dlamèk nan Washington mwen se jak nan belize se yon plezi yon lòt fwa ankò pou nou ansanm pou nou prezante yo yon pwogram an lang kreyòl ayisyen kèk nan gran pwen kap domine aktyalite a. Ayiti, unesco nan tèt kole ak plizyè asosyasyon medya plede anfavè sekirite ak respè pou travayè laprès yo. Etazini, Prezidan Joe Biden lanse yon pinga an favè demokrasi nan moman peyi a ap mete tèt pou eleksyon mi manda yo. Rejyon Mwayen Oryan, pi preseman ann Izrayèl, ansyen Premye Minis Benjamin Netanyahu sou wout pou l ranpòte yon viktwa elektoral. Epi yon envite spesyal jodi a nan pwogram nan. mizisyen ayisyen Wesley Louissaint alyas Wesly. Medam mesye bonswa yon lòt fwa ankò jodi a se jedi 3 novanm 2022 se yon plezi yon lòt fwa ankò nou avèw pou nou prezantew yon pwogram an lang kreyòl ayisyen aktyalite ap mennen nou dabò nan peyi dayiti kote nou pral pale de vyolans nou pral pale de ensekirite se konsa yon gwoup sivil ame enben yo kontinye ap simen vyolans nan mitan popilasyon sivil la nan moman sendika yo ap mande pou Elèv yo retounen lekòl, yon repòtaj Masiado Vilmé depi Pòtoprens. Plizyè moun sòti blese anba bal bandi ki tap sikile sou moto nan ri dè Kazèn Pòtoprens jodi jedi 3 novanm lan. Yon sitiyasyon ki te lakoz anpil panik bò kote machan ki ap evolye nan mache Kwabosal ak chofè moto ki te twouve yo nan perimèt la. Epi genyen platfòm sendikal lekòl prive yo nan peyi Ayiti ki mande aktè ki enplike nan kriz peyi a pou fè sa yo rele yon jès patriyotik. Nan yon nòt manm estrikti a pibliye jodi jedi 3 novanm lan, mande liberasyon gaz la yon fason pou moun jwenn li achte nan ponp ak pri l te ye avan an. Sila yo mande tou pou genyen sekirite nan lari yo epi debloke tout wout yo. Asiste paran ki pi pa kapab yo nan Fon Edikasyon Nasyonal, FNE, yon fason pou pèmèt elèv ak etidyan yo reprann chimen lekòl ak inivèsite, swa lendi 7 novanm ki ap vini la. Genyen pòtpawòl Kolektif Edikatè pou Renouvo Edikasyon ann Ayiti, pwofesè Patrice Célestin ki te ale nan menm sans lan tou. Nou pou lekòl ouvè antenk an edikatè, paske se de lekòl la nou viv. Men fòk Leta fon sakrifis. Fòk tou elit politik la, laklas politik, fòk yo fon sakrifis. Fòk yo fon deplasman de swa pou yo pèmèt timoun yo al lekòl. Paske si lekòl la pa ouvè la nan mwad novanm nan, nou la pou janvye. E lè sa nou menm kòm konferans de près nou bay la nou mande si lekòl la pa ouvri pa gon sakrifis pou nou fè nan mwa novanm nan si se janvye lè sa omwen nou pral gen 7 mwa lekòl de janvye a jiyè e lè sa fòk yo ta ogmante nonb dè de kou pa jou yo tou o son pakèt son pwoblèm peyi a difisil sa vle di fòk se nou menm jodi a ki pou fè sakrifis pou pèmèt timoun yo al lekòl si l pa gen nan kòman l pral lekòl se tout pakèt sa nou mande leta a jodi a pou l degaje l paske se Ariel Henry se Nesmy Maniga jodi a la. ki nan tèt ministè edikasyon nasyonal, fòk li kite slogan a fè lekòl pa ka tann nan tounen an tipa tipa, nou pa ka nan lekòl tipa tipa. Paran ki pat dakò pale nan mikwo ak devan kamera nou di yo pap pran chans lage pitit yo nan lari toutotan pa gen lapè ki tabli nan tout peyi a. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilme pou voa Kreyòl. E an palan de timoun ki pral lekòl yo, fò n di ke jodi 3 novanm nan, sa fè anviwon 3 mwa depi lekòl te gen pou te ouvè nan peyi a, men jiskaprezan poko gen siy ki moutre ke lekòl la pral ouvè nan jou k ap vini la yo. Yves Manuel depi Pòtoprens. Asosyasyon lekòl Dèlma Taba mande pou pòt lekòl yo relouvri 7 novanm k ap vini la. Selon òganizasyon sa, vyolasyon dwa elèv yo pou yo pa ale lekòl ap gen gwo konsekans. sou sosyete an se yan Yvon. Ke vyolasyon dwa timoun yo pou yo pa ale lekòl ap gen gwo konsekans sou avni sosyete a, tankou, 1 redui kapasite entèlektyèl timoun yo, 2 gen anpil k ap tou koupe fache ak lekòl, 3, Kreye laperèz kay timoun yo 4, Ap gen plis delenkan nan sosyete a 5, Lekòl ap vin plis banalize. Asosyasyon an, apre plizyè chita pale, deside sou nesesite pou etablisman eskolè yo rekòmanse fonksyone 7 novanm k ap vini la. Sepandan, yo fè konprann yo pa kont tout lòt asosyasyon ki panse lekontrè. Nou menm nan ACEDTA ki se Association des Ecoles Delma Tabar, ak pwofesè yo, paran yo, notab ki nan plizyè komin, aprè plizyè chita tande, nou wè nesesite pou lekòl kòmanse fonksyone lendi k ap 7 novanm 2022. Sepandan, nou pa kont okenn revandikasyon kèlkeswa kouch nan sosyete a, Sèlman ba lekòl la yon ti chans pou l fonksyone kòm sa dwa. Anseyan lekòl sa yo mande leta pou pran responsabilite yo nan garanti sekirite elèv yo epi responsablite yo tou nan kesyon gaz lan. Asire sekirite timoun yo lan lari a ak prezans pèmanan lapolis. 2, N ap mande SNGRS, CNE, MTPTC ak meri yo, depi jodi a minm, kòmanse netwaye lari a paske timoun yo ap pran chimen lekòl lendi 7 novanm 2022. 3, ACEDPA ki se Association des Ecoles Delma Tabar ap mande pou mouche Leta di yon mo nan zafè gaz la. Plizyè sendika anseyan estime li enpòtan pou aktivite eskolè yo reprann. Avan lontan, nan sans sa, yo mande aktè politik yo fè yon depasman, Yvel admettre. N ap mande fòk aktivite skolè yo reprann. Fòk aktè politik yo fè yon depasman de swa pou jwenn yon konpwomi nan mitan yo ki pou pèmèt ke nou rezoud ansanm de pwoblèm ki gen la. N ap soulinye gen plis pase 150 mil anseyan nan sektè prive a ki chita lakay yo depi anviwon 2 mwa san konte Plis pase 4 milyon timoun ki poko ka pran chimen lekòl. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. Epi toujou nan chapit vyolans la, enben gen unesco nan tèt kole ak plizyè medya e asosyasyon medya, enben yo fè yon prezantasyon ki te chita antwot sou sekirite ak respè pou travayè laprès yo, Renan Toussaint te prezan. Reprezantan Òganizasyon Nasyonzini pou Edikasyon Syans ak Kilti unesco an Ayiti, Madam Tassiana Vilgas, ki te entèveni sou zoom nan rankont sa fè konnen lane 2022 sa, pou n repete pwòp pawòl li, parèt pi metriyè pou laprès. Li di 71 jounalis mouri asasinen nan egzèsis fonksyon yo atravè mond lan, 7 pami yo an Ayiti, Bò kote pa l, sekretè jeneral Asosyasyon Jounalis Ayisyen, AJH, Jacques Derosier, di manke volonte politik nesesè pa rapò ak yon tèl demach. Pa janm gon rapò definitif k al jwenn lajistis, pa janm gen yon jij enstriksyon ki mennen a byen ankèt yo pou ki pèmèt gen yon pwosè reyèl sou zak sasinay jounalis yo. Nou genyen tou dosye Jean Dominique lan ki gen plis ke 10 zan nan kou dapèl ak kou de kasasyon. Pandansetan, Dieudonné St-Cyr, ki se sekretè jeneral asosyasyon medya an liy Semèl, mande wo eta majò lapolis lan pibliye san pèdi tan list polisye ki enplike nan asasina jounalis Romelson Vilcin ak maspinen plizyè lòt nan komisarya polis Dèlma 33 a dimanch 30 oktòb 2022 pase a. Ekri yès yo ye, nou pa gen lis non yo, Nou pa gen foto yo, nou pa gen imaj yo. Petèt lè n rankontre avèk yo ankò nan enstitisyon an pou n fè rapèl sa pou lapolis pou n di nou raple w te di ke ou sanksyone tèl polisye, nou revoke yo nan lapolis. Donk fòk sa piblik. Nan finisman rankont sa a, reprezantan asosyasyon jounalis yo siyen yon dokiman k ap pèmèt apati jedi 3 novanm 2022 a pou jounalis medya tradisyonèl ak medya an liy travay ansanm san diskriminasyon Prezidan Joe Biden abòde danje demokrasi Etazini an ap konfwonte jounen jodi a nan diskou li fè yè mèkredi a, yon repòtaj Serge Rodrigues. As I stand here today, there are candidates running for every level of office in America, for governor, Congress, Attorney General, Secretary of State, 6 jou anvan eleksyon mi manda yo nan peyi Etazini, Prezidan Joe Biden lanse yon nouvo avètisman sou malè ki pandye sou tèt demokrasi peyi a, kote li fè konnen moun ki kont rezilta eleksyon yo ap mete Etazini sou wout dezòd. Prezidan an di, gen kandida ki nan kous pou tout nivo nan Etazini ki pap vle aksepte rezilta yo. Misye Biden fè deklarasyon sa a nan yon diskou 21 minit ki pase sou televizyon yè mèkredi a ke li fè andedan estasyon tren Union Station nan Washington, DC. Li di elektè yo ta dwe mande si kandida yo ap aksepte rezilta pwòp kous pa yo, kit yo genyen, kit yo pèdi. Repons kesyon sa a enpòtan anpil nan opinyon pa m, se sa ki dwe fè nou deside vote pou yo. E repons kesyon sa a kenbe kle avni peyi a ke nou renmen anpil anpil la e li kenbe sa ki pral rive demokrasi a ki fè anpil bagay posib pou nou. Nan diskou a, Misye Biden kritike ansyen Prezidan Donald Trump poutèt li kontinye ap fè fo deklarasyon konmkwa yo te vòlè eleksyon 2020 an nan men li e li di sa chofe tèt moun ki ap fè vyolans politik mete avèk zak kraponnay sou elektè yo nan 2 lane ki sot pase yo. Serge Rodriguez. voa Kreyol, Washington. Mèsi Rodrigues nap rete toujou nan kesyon eleksyon mi manda, kous pou gouvènè nan New York sere ant kandida repibliken Lee Zelding ak aktyèl gouvènè a an palan de Kathy Hochul. Kèk sondaj toujou bay Hochul avantaj. Valerio Saint Louis depi New York. Pou eleksyon mi-manda yo nan lakou Nouyòk, atansyon anpil moun ak plizyè medya branche sou kous elektoral pou pòs gouvènè a, kote ke nou jwenn Kathy Hochul, ki pat eli gouvènè nan eta a, men ki te pran plas Andrew Cuomo lè l te oblije demisyone, retire tèt li, akoz yon eskandal asèlman seksyèl. Se konsa Madan Hochul vin nan pozisyon gouvènè a. Jodi a, li kandida nan eleksyon yo pou pòs gouvènè a, pandan ke eta Nouyòk la ap fè fas ak yon kantite krim, Sa ki yon pwoblèm grav pou Nouyòkè yo. Mwen pral kontinye goumen pou ou menm ak tout fanmi ou yo. Epi jan manm Kongrè yo t ap pale sou sa, n ap kenbe ou an sekirite. Lè w mache nan lari yo, lè w pran tren, nenpòt kote w ale, ou gen dwa pou w jwenn sekirite, kè poze. Men, youn nan rezon ki fè nou fè fas ak yon gwo kriz nan zafè krim nan Eta Nouyòk la se paske gen twòp zam nan lari nou yo. Kathy Hochul gen anfas li yon manm Kongrè Repibliken an nan zòn Long Island nan ki se Lee Zeldin ki te bat Andrew Giuliani pou l jwenn nominasyon li kòm kandida pou pati li a. Depite Repibliken an Lee Zeldin se yon sipòtè Donald Trump, li sipòte mouvman ki kont chwa pou fanm fè avòtman, li te di yo te vòlè eleksyon 2020 an, li menm tou, li pat kondane atak ki te fèt kont Capitol lan nan Washington jou 6 janvye pase a, tout sa se de bagay ke Nouyòkè yo pa twò fin renmen, daprè sèten moun kap obsève eleksyon yo. Men, li se yon kandida repibliken ki gen pwa e ki kontinye ta ka gen posiblite nan eleksyon mi-manda sa a pou l ta arive bat premye fanm gouvènè nan istwa Eta New York lan, dapre kèk lòt analis politik. Li enpòtan pou n lonje men bay tout moun, repibliken, demokrat ak endepandan. E gen anpil nan demokrat yo ki santi ke pati a yon ti jan te twò panche vè lagoch. Gen yon pakèt demokrat ki yon ti jan sansib pou koze krim yo. ak sekirite piblik la, ki se yon gwo priyorite. Gen Demokrat ki vle fè balans, epi avèk bon sans yo, yo vle gen yon lòt gouvènman. Gen Demokrat ki santi tankou se yon opòtinite pou yo kapab sove Eta New York la, epi yo vle travay ansanm avèk mwen. E selon dènye sondaj ke nou jwenn sou paj entènèt ki rele Race for the White House, Kous pou Mezon Blanch lan, sondaj la montre ke Kathy Hochul gen yon avans de 49,8 pousan devan Lee Zeldin, ki li menm genyen 42 pwen 9 pousan avèk yon total de 7 pwen 2 pousan moun ki di ke yo pa fin twò si pou kiyès yo pral vote. Gen kèk obsèvatè ki kanmenm kwè ke Zeldin ta gen chans kapab bat Kathy Hochul nan eleksyon pou gouvènè New York la, sitou avèk apui ansyen gouvènè George Pataki kap mennen kanpay ansanm avèk li. Nap raple ke New York pa janm eli yon ofisyèl repibliken nan tout eta a depi ke Pataki te sèvi kòm gouvènè ant 1995 e 2006. Toujou daprè sa nou jwenn nan sondaj yo, paj entènèt la montre ke Kathy Hochul arive kolekte 36 pwen 1 milyon dola kòm sipo ak donasyon pou kanpay li, tandiske Zeldin ranmase sèlman 12 pwen 7 milyon. Eske sa ka pèmèt li rete sou chèz gouvènè New York la? Repons lan se madi 8 novann ke nap jwenn li, madi 8 novanm sa ki se dat eleksyon mi manda yo. Pou voa Kreyòl nan New York, Valerio Saint-Louis. Donk tankou Valerio sot di l la, voa Kreyòl ap sou plas nan tout kote pou nou wè sa k pral fèt nan eleksyon mi manda yo ki fikse, tankou Valerio sot di l, madi 8 novanm. Epi nan aktyalite entènasyonal la, daprè ajans nouvèl Reuters, premye minis izrayelyen an, Yair Lapid, felisite jodi jedi a ansyen premye minis Benjamin Netanyahu pou viktwa elektoral li, sa ki montre yon retou. an fòs ansyen premye minis la nan tèt yon alyans de dwat. Byenke rezilta ofisyèl yo poko sòti, men konsesyon sa a ta sanble ofisyalize viktwa Benyamin Netanyahu. Donk yon dosye ke n ap swiv pou ou. N ap kite rejyon Mwayen Oryan an pou n ale nan an Amerik di Sid pou n pale de eleksyon o Brezil. Enben ekip kandida eli a, n ap pale de Luis Ignacio da Silva alyas enben Lula enben l ap dyaloge avèk ekip Jair Bolsonaro a ki se prezidan sòtan pou tranzisyon politik la ki fikse pou premye janvye 2023. Nan menm moman sa tou prezidan venezyelyen an n ap pale de Nicolas Maduro li deklare ke li pa ka tann pou l travay avèk mesye Luis Ignacio da Silva alyas Lula ke l konsidere ki sot ranpòte yon viktwa daprè li ki te istorik. Donk dosye ke nap swiv pou ou. Nap kite kounya Amerik di Sid, nap kite sa kap pase o Brezil, enben Larisi anonse li retounen nan akò pou pèmèt Ikrèn ekspòte sereyal ak lòt pwodui agrikòl apati de Lamè Nwa. Jean Robert Philippe, Se sitiyasyon sa, son nouvo devlopman. Di nou, èske gen angajman ki pran paske an jeneral koze sa yo toujou gon pwoblèm ladan. Èske gen dè angajman ki pran pa rapò ak nouvo devlopman sa a? Efektivman Jacquelin, daprè sa Kremlen fè konnen, li di rezon ki fè l retounen nan akò sa a se paske jwenn yon garanti pa ekri ke Ikrèn voye ba li pou l di ke li pap itilize koridò imanitè ki itilize pou transpòte pwodui agrikòl ak sereyal Ikrenyen yo nan lòt peyi, pa p itilize l pou l atake flòt Larisi genyen nan Lanmè Nwa, ki se yon soulajman paske Nasyonzini avèk Latirki, se de peyi sa yo ki te travay ansanm pou te fè Larisi fè konsesyon sa a mwa jiyè pase a pou te pèmèt ke Ikrèn te kapab. ekspòte pwodui sa yo, rezon an yo di se pou evite yon famin mondyal paske Ikrèn se youn nan peyi kap ekspòte pwodui sereyal avèk pwodui agrikòl dan le mond antye donk pou evite tout pwoblèm sa yo Larisi dakò poul fè konsesyon sa poul kite sa poul pwoteje bato kap pase nan koulwa imanitè sa nan lanmè nwa. pou l poze aksyon militè kont Federasyon Ris la. Gouvènman Kyèv la pa pran responsabilite pou atak la pandan li nye l ap itilize pwogram nan pou rezon militè. La Grann Bretay nye tout enplikasyon l nan atak ki fèt sou flòt Ris la nan Lanmè Nwa a pandan li akize Larisi k ap eseye detounen atansyon sou echèk militè nan gè a ann Ikrèn. Revirman bridsoukou sa a rive apre yon konvèsasyon telefonik ant Prezidan Ris la, Vladimir Putin, Prezidan Turki a, Recep Tayyip Erdogan, avèk konvèsasyon san pran souf ant minis defans yo. Desizyon Larisi a pa t anpeche bato yo te kontinye transpòte sereyal avèk lòt pwodui agrikòl nan yon chif rekò lendi pase, dapre Prezidan Ikrenyen an, Volodymyr Zelenskyy. Tsimydnyam rukh sudan z ukrainsko agroprodukcye Misye Zelenskyy pa debouti operasyon transpò pwodwi Ikrenyen yo apre a posib gras avèk kontribisyon patnè tankou Nasyonzini avèk La Turki. Misye Zelenskyy pale de nesesite pou genyen yon mekanis pwoteksyon a lon tèm kont tout tantativ La Risi ta fè pou anpeche bato transpò itilize koridò imanitè nan Lanmè Nwa a pou transpòte pwodwi agrikòl yo lòt kote. Tatyana Stanovaya. Yon analis politik Ris deklare mèkredi 2 novanm nan anons lan reprezante Prezidan Putin gen rekonesans ke li pa kapab kontinye ap bloke bato kagezon sereyal avèk lòt pwodui agrikòl Ikrenyen jan l pi pito. Jean Robert Philippe, voa Nouvelles, Washington. Mèsi Jean Robert Philippe, lòt pwen nan aktyalite entènasyonal la genyen patizan ansyen premye minis Pakistan Imran Khan move kou kong yo fache anpil aprè li te pran yon bal nan yon manifestasyon Serge François Michel ap di nou plis. Ansyen premye minis peyi Pakistan, Imran Khan, blese nan sa k sanble yon tantativ asasinay jodi jedi an pandan l te nan tèt yon mach kont gouvènman an nan Islamabad. Lidè 70 lane a ki nan tèt pati opozisyon Pakistan Tehreek-e-Insaf, ki gen ti non an angle PTI, te pran pou pi piti yon bal nan janm dwat li, dapre sa gwo manm ekip li Rauf Hassan konfime pou Lavwadlamerik. Hassan ajoute ke atak ak zam nan nan bouk Wazirabad nan pwovens santral Punjab lakoz pou pi piti yon mò ak plizyè blese. Yo te kouri ak kann lopital nan kapital Punjab la Lahore nan distans 150 kilomèt ak lye atak la kote doktè di li nan kondisyon stab, dapre èd de kan. Depatman Lame a pou kontak ak laprès ki rele Relasyon Piblik Entè Sèvis kondane atak la nan yon kominike. Faisal Javed, yon asosye pwòch ak Khan e ki se manm Sena a te pami 14 moun ki blese nan atak la. Premye Minis Shehbaz Sharif kondane atak la, li fè konnen li mande Minis Enteryè a pou soumèt yon rapò imedyatman sou ensidan an. Atak jedi 3 novanm nan fè sipòtè Khan yo fache e yo pran lari prensipal vil yo nan Pakistan pou yo pwoteste kont sa yo rele tantativ pou asasinen l. Khan te lanse sa l rele mach long ki derape nan Lahore vandredi pase, kote li di li menm ak sipòtè l yo fè plan òganize yon sit-in nan Islamabad pou mete presyon sou gouvènman Sharif la pou l òganize eleksyon anvan lè. Serge François Michel, voa Kreyòl. Mèsi Serge François Michel jodi a se jedi nan koze fanm Sandra Lemaire pral prezante nou yon atis latino ameriken tande byen wi ki penn soulye pou 2 gwo selebrite nan foutbòl an palan de Messi ajanten e Ronaldinho brezilyen. Lili Cantero, 29 an, se moun Paragwe. Li ranpòte renome pou soulye foutbòl li penn ak swen pou vedèt tankou Lionel Messi epi Ronaldinho. Atis la pran nesans nan Asunción. Li pran enspirasyon nan peyi arab la ak kapital li, Doha, ki pral akeyi ekip nasyonal ki soti toupatou nan mond lan 20 novanm. Li di, Zanmi mwen ki te jwe foutbòl te mande m penn soulye yo. Apre sa, mwen te gen opòtinite penn soulye pou vedèt foutbòl Paragwe ak vedèt entènasyonal. Nan Paragwe, youn nan desen pi ikonik yo se pa Derlis Gonzalez, ki te sèvi ak soulye li yo nan yon match kalifikasyon kont Brezil pou Mondyal 2014 lan. Soulye Messi yo make yon anvan ak apre. Kreyasyon kolore li yo te atire atansyon lòt jwè yo tou. Sa gen dezan de sa li te rankontre Ronaldinho Gaucho nan Asuncion. Li remèt misye yon pè soulye ansanm avèk yon balon ki te gen sou li imaj manman misye k ap bo li apre li te ranpòte Ballon d'Or la an 2005. Li di mwen gen 25 zèv m ap pare pou Qatar. Mwen pral ekspoze yo nan yon sant ki rele Vilaj Kiltirèl Katara ki se youn nan sant kiltirèl pi enpòtan nan mond lan. Li sitye nan Doha. M ap la ant 18 novanm jiska fen mondyal lan. Se pral yon eksperyans enkwayab paske m ap travay sou sa depi twazan. Nan Qatar, Cantero gen entansyon ekspoze 8 balon ki gen diferan desen e ki rann omaj a peyi ki ranpòte twofe mondyal la nan listwa, Brezil, Almay, Itali, Ajantin, Urugwe, Lafrans, Angletè epi Espay. Bòt li yo ap ekspoze nan kad 3D ki reprezante. Ui stad Qatar konstwi pou mondyal la. Lòt seri zèv li yo ap yon konbinezon kilti Qatar avèk Paragwe. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. Mèsi Sandra, tankou nou te anonse l, nou pral pale de Wesley Louissaint ke fanatik li yo konnen sou non Wesly, se yon atis ayisyen kap evolye nan Montréal o Canada, li te fè yon pase nan Washington, 30 oktòb, pou l fè piblisite pou yon nouvo albòm ni ki rele Tradisyon. Kolaboratris nou, Heather Maxwell, te pale ak misye nan Bossa Bistro kote li t ap prezante yon spektak. Ann al wè sa pi pre. Bon, Wesley, merci pour d'être venu à Washington, D.C. Ah, merci de m'avoir. J'imagine que beaucoup de morceaux vont être euh, sur le nouveau album Tradition. Exactement. Dis-moi, comment c'est différent que l'autre album Normalement, Tradition, c'est le résultat d'une grande recherche que j'ai faite. J'ai commencé cette recherche à partir de 2017 avec euh, un album que je voulais faire qui s'appelait Rapado Créole. Et puis, quand j'ai commencé à rechercher dans la musique haïtienne et je voyais l'importance qu'il y avait beaucoup de choses que je connaissais pas, ça prend pas juste un album pour juste faire connaître euh, l'immensité de, la musique qu'on a à la maison en Haïti. C'est le temps quand même de, de montrer le côté culturel, richesse culturelle de notre culture. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'aller à la profondeur. on peut entendre euh, les éléments africains dans cette musique-là Normalement, il y a beaucoup d'éléments africains. N'oublie pas que Haïti, c'est le département outre-mer de l'Afrique. Alors nous, on a beaucoup de rythmes tels que le rythme Nago, le rythme Petro, on a aussi daomé. on a le rythme Congo qui, qui vient de Congo-Kinshasa, on a aussi euh, le rythme Igbo qui vient de Nigeria aussi. C'est ça que je donne dans cet album pour faire entendre à la nouvelle génération haïtienne que la richesse qu'on a. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique J'ai eu quand même euh, un, parcours atypique en musique. Quand j'étais petit, mon père était un troubadour. Ça veut dire que lui, il jouait sur la plage, voir les touristes, tout ça. Quand il m'emmenait, parce que bon, on est sept dans la famille quand même, c'est pas facile de, garder tous les enfants. Alors j'étais chanceux de faire partie de ceux que mon père avait pris pour ramener sur la plage, me donner un petit shaker pour que je reste là avec lui quand j'avais 5-6 ans, quoi. Et puis à partir de j'ai commencé à avoir la musique dans ma vie. Et puis à l'âge de 9 ans, j'ai conçu ma propre guitare. Et puis moi, j'ai fait travailler mon imagination dans le temps. Merci beaucoup Error ki te reyalize entèvyou sa e se te yon plezi pou nou te dekouvri atis ayisyen sa k ap evolye nan Monreyal petèt ke n a gen ankò okazyon pou nou pale avè l. Nou pratikman rive nan fen pwogram lan, n ap di w ke jodi a ankò akoz pwoblèm teknik nou p ap genyen twazyèm mitan. Donk se tap sipoze dènye edisyon nou pou jodi a, pou semèn nan pito. Donk randevou a se pou lendi pou twazyèm mitan. Men demen maten, demen maten nap retwouve, demen a midi pito, nap retwouve ekip midi 30 la epi 4 trè avèk Jean Robert Philippe. Mèsi pou atansyon nou. Mwen se Jacquelin Belizaire e Jogil mèsi e e Ben mèsi anpil san bliye zanmi nou ke nou salye. Mwen se Jacquelin Belizaire.